E n ap di trè klèman, nou konstate ke chak jou pi plis, sitiyasyon e ensekirite ap vin pi grav. Zòn Sid la toujou bloke, zòn Nò a toujou bloke. Nou konstate genyen kèk ti jefò tou piti lapolis ap fè pou eseye konbat kèk gang nan plèn nan. Men an menm tan tou, nou konstate jefò sa yo ap fèt pandan cnn prezan sou teren an. Nou espere se pa imaj yap fè pou cnn, nou espere se pwoblèm ensekirite yo vle rezoud tout bon. Donk travay kap fèt lan pou demantle gang yo, fòl fèt de fason sistematik ni nan blòk nò a, ni nan blòk sid lan, fòl fèt pou rezoud pwoblèm ensekirite a, fòl pa fèt sèlman pou bay cnn imaj. Pou l al pase, men se pou rezoud pwoblèm ensekirite a, men se pou popilasyon an bouke ak pwoblèm ensekirite a. Gen pwoblèm rate gaz la tou ki toujou ap pèsiste. Nou konnen depi kèk lane pouvwa phtk a bay sektè prive a, operatè prive yo kontwòl enpòtasyon gaz la nan peyi a. Enben, depi lè sa a, sitiyasyon an vin pi grav chak jou pi plis. Rate gaz lan vin ap fèt de fason sistematik. Se de tanzantan gen yon rate gaz nan peyi an kote moun pa ka jwenn gaz pou yo fonksyone. Pandan ponp yo fèmen pa gen gaz, men atè nan galon, nan dwoum, toujou gen gaz. Gen anpil moun ki mete sant stokaj yo lakay yo Anpil moun ki gen kòb, depi gaz la rantre menm kote l rantre a, enben l debake dirèkteman nan sant stokaj yo gen lakay yo a pou yo vann li a 1000 goud e plis. Donk popilasyon li menm pa ka jwenn gaz pou l fonksyone e pasaje yo oblije ap peye pri transpò a 17 kotè. Donk sitiyasyon sa mete chofè ak pasaje nan twoke kòn chak jou nan lari an. Nou menm nou panse ke fòk leta pran kontwòl pran kontwòl enpòtasyon gaz la nan peyi an pou se pa sektè prive a yo bay enpòte gaz e kreye rate atifisyèl lè yo vle donk bay gaz bay gaz la lè yo vle vann ni pri yo vle donk fòk leta gen kontwòl kesyon enpòtasyon gaz la nan peyi an nou konstate depi lè yo fin gagote lajan petro karibe a Enben, e, e gouvènman ameriken te fòse Leta ayisyen pran distans li avèk kesyon Petwokaribe a kote yo kanpe sou li, enben, e kesyon rate gaz lan vin, vin pi grav, e otomatikman lajan Petwokaribe a fin gaspiye, FMI te retounen an fòs pou l mande ogmante pri gaz lan e n wè kisa sa te bay, e, e an 2018 lè Jovenel te al tante monte pri gaz lan, Enben ki lòbèy bagay sa te kreye nan peyi an, e nan dènye moman sa yo vle monte pri gaz lan toujou, men kòm yo rann yo kont ke popilasyon an pare pou leve kanpe si yo monte pri gaz lan, yo yon ti jan ap renka kò yo sou li toujou e fè moun yo achte gaz la byen chè nan lari an. Nou di fòk bagay sa sispann, fòk leta pran kontwòl kesyon enpòtasyon gaz lan e fòk se nan pri ponp lan moun yo achte gaz lan, fòk moun yo sispann. Achte gaz pou 1000 goud pou 1500 goud atè a, fò moun yo batay pou yo achte gaz la nan pri l ye nan ponp yo. Dènye bagay sou konjonkti a nou te vle fè yon ti pale sou li se kominike OEA a. Nou wè OEA rekonèt ke se yo menm k ap fè dega nan peyi an ki fè dega nan peyi an, ki kreye yon sitiyasyon katastwòf nan peyi an, ki fè peyi a tounen yon lanfè, OEA rekonèt ke se yo menm nan kominote entènasyonal lan ki mete peyi a nan sitiyasyon l ye la a nan kominike yo a, men an menm tan tou, yo toujou rete kwè ke se entènasyonal la ki pou vin rezoud pwoblèm nan. Nou menm nou di sitiyasyon kriz nou gen la a, se nou menm pèp ayisyen an ki pou rezoud li, entènasyonal lan pa kapab rezoud li pou nou, e rezoud li nan plas nou. Nou konnen lè Clinton te fin fè dega li te fè nan peyi an nan kesyon diri a, Clinton te vin mande padon pou dega l fè Nan kraze diri Latibonit lan, nou konnen nan ane 80 yo, nou te konn enpòte apeprè 5 mil tòn metrik diri, jounen jodi an, n ap n ap enpòte anviwon 400 mil tòn metrik diri soti Etazini. Bon, gen moun ki di sa koute anviwon plis pase 200 milyon dola pa an Donk nou pa gen sètitid sou chif sa a, men n ap enpòte prè de 400 mil tòn metrik di pa an nan peyi an soti Etazini, e Clinton gen yon gwo wòl li jwe nan kesyon sa a. Enben Clinton te vin mande padon pou dega li fè nan peyi an, notamman nan kesyon diri, nan kraze pwodiksyon diri a nan peyi an. Enben lè Clinton fin mande padon. Se pou l te vin ka fè, se pou l te ka vin fè dega nan tèt CIRH. Li fin mande padon, enben y al ba l dirije CIRH avèk yon lòt restavèk, ansyen premye minis Jean Max Bellerive. Enben li fè yon lòt gagòt ki pi grav ankò nan tèt CIRH lan, nan gagote Lajan lajan yo te di yo mete disponib pou rekonstwi peyi a apre kokennchenn tranblemanntè 12 janvye 2010 lan. Enben, li te mande padon pou li te ka vin fè dega. Mwen pa ta swete OEA pran pòz l ap kilpabilize tèt li Li pran po l ap kilpabilize kominote entènasyonal la nan dega yo fè nan peyi a pou yo ka ba l vin jwe lòt wòl nan kriz la. Enben nou di oea kou sa pap pase. Enben li menm li pou bokou nan sa k ap pase peyi a jounen jodi an. Oea te enplike nan mete Preval sou tèt nan tèt leta a san l pa ale nan dezyèm tou. OEA te enplike nan mete Mateli prezidan, jounen jodi an, apre sa yo òganize yo fè Jovenel Moïse prezidan, jounen jodi an men nan kisa yo mete peyi an, enben gang anvayi peyi a toupatou, e Minustah, tout fòs entènasyonal yo, e Core Group atravè Lalime, yo jwe yon gwo wòl nan mete peyi a nan sitiyasyon li ye la, nan gangsterize peyi a, e dayè Lalime te di l nan tribin Nasyonzini, Ke Jenè jwe yon wòl enpòtan nan mete sekirite nan peyi an. Sa montre trè klèman rapò entènasyonal la genyen avèk pwosesis gangsterizasyon peyi an. Alò dezyèm objektif lan anvan n pase bay kanmarad nou Merilien ki pral konplete entèvansyon m ap fè la a, se pou nou kore kokenn chenn mobilizasyon yon ansanm sitwayen pwofesyonèl, ak òganizasyon lanse pou 14 dawout la. Jan n konnen li, 14 dawout la pral fè 31 lane depi kongrè Bwa Kayiman an te fèt. Gen moun ki rele l seremoni Bwa Kayiman. Aspè seremoni an, seremoni an se te yon aspè nan kongrè a. Nou te gen zansèt nou yo ki te soti toupatou nan peyi an pou vin reflechi sou estrateji pou batay pou mete kolon franse yo deyò pou yo te kapab genyen endepandans yo. E nan kad kongrè sa a, Te gen yon seremoni ki te fèt pou te mete plis vibrasyon nan kò, nan kò, nan nanm zansèt nou yo, pou yo te kapab ranmase batay la. Enben, jounen jodi a ankò, nan moman kote peyi a nan yon sitiyasyon depandans grav, nan moman kote peyi a ap travèse yon kriz grav akoz enjerans entènasyonal lan, akoz enplikasyon entènasyonal lan nan yon bann bagay k ap fèt nan peyi a, nan wete prezidan, nan mete prezidan, eksetera, nan kenbe Yon premye minis defakto nan tèt peyi a k ap jwe wòl premye minis e prezidan an menm tan, enben nou di dimanch 14 dawout lan nou mande tout popilasyon an nan 4 kwen peyi an pou yo leve kanpe pou mande Ariel bay talon li, pou mande pou bay Core Group la pou dekrete Core Group la persona non grata, pske moun sa yo fè twòp nan peyi an, nou bouke Pou di non kont ensekirite, pou di non kont kidnaping k ap fèt nan peyi a, nou konstate li genyen tout kalite moun, yo kidnape tout kalite moun nan peyi a, yo kidnape jounalis, yo kidnape pwofesè, yo kidnape medsen etsetera, tout kalite moun, ti machann, kidnapè yo pa gen pas pou kipe okenn moun, yo kidnape tout kalite moun, nou di fòk bagay sa fini, donk fòk nou leve kanpe kont ensekirite, kont kidnaping, kont Ariel, kont Core Group, se pou sa nou mande tout moun. Abiye yo an wouj piske se yon mach wouj n ap fè 14 dawout lan. Donk, mete rad wouj sou ou, mete kilòt wouj sou ou, mete wòb wouj sou ou, mete pantalon wouj sou ou, mete mayo wouj sou ou, mete mouchwa wouj sou ou, mache avèk katon wouj ou nan men ou pou n bay sistèm nan katon wouj, pou n bay Kò Gwoup katon wouj, pou n bay Ariel katon wouj, pou n bay asosye l yo katon wouj, pou n bay tout moun ki enplike Nan mete peyi a nan sitiyasyon li la, pou n bay OEA katon wouj, pou n bay anbasad amerikèn ki jwe yon wòl enpòtan nan mete peyi a nan sitiyasyon li a, pou n ba yo tout katon wouj, pou n bay Lafrans katon wouj, pou n bay Kanada katon wouj. Donk tout moun ap mache ak katon wouj yo nan men yo pou bay sistèm nan ak tout alye yo, ak tout akolit yo katon wouj pou n di non kont Ariel, non kont enjerans, non kont Kò Gwoup, non kont ensekirite nan peyi a. Donk n ap pase kanmarèd nou, n ap pase Bon, mach wouj k ap fèt dimanch lan, l ap rasanble devan anbasad Frans, n ap soti devan anbasad Frans, n ap monte sou lari, E apre sa, ou mèt tann nou, apre sa n ap vire nan Dèlma 60 pou n al fè yon kanpe devan devan kay premye minis defakto a e n ap vire desann sou Boudon, n ap fè Lalu pou n al fini sou plas Konstitisyon sou Channmas. Rapousuiv pou l di ke Peyi a nan sitiyasyon tèrib, yon sitiyasyon danjere, yon kalfou danjere kote nou oblije fon jan pou nou sòti. E la a, si nou pa fon jan, jan yon moun tankou Alexis E te di l, Se oubyen nou pran desten nou an men, oubyen nou peri, oubyen nou disparèt. Donk, tout moun ki ale peyi a disparèt. Gen yon premye, premye mach wouj k ap fèt 14, ki se yon dat istorik, n ap di yo la. E m panse ke gen 14, gen 22, gen 29, gen anpil lòt dat ankò kote l ap gen plizyè mach wouj pou nou di non A kesyon ensekirite, pou n di wi a lòt endepandans, pou n di non a kesyon grangou, kidnaping, lavichè, enjerans Kò Gwoup ki met peyi a kot kote li ye la a. Pou n di OEA, nou konprann jwèt la. Li fin kraze peyi a, li fin fè tchoul meriken, kounye a li pran pòz repanti l. Donk, nou konprann jwèt la e pèp ayisyen an pare pou jwe l avè l tou. Nan sans sa a. Nou di tout moun an jeneral, randevou an se le 14, le 14 la pou n al bay katon wouj ameriken, katon wouj Kò Gwoup, katon wouj a Lalim, katon wouj a restavèk yo ki nan primati an, katon wouj a tout kolabo jou jodi an k ap fè tyoul meriken e k ap kraze peyi an, katon wouj a tout moun ki kanpe an kwa kont rèv pèp la pou yon peyi granmoun kote nou ka manje, nou ka bwè, nou ka al lekòl, nou ka al chèche sante, nou ka viv tankou moun. Jou jodi an, nan sa nou ye la a, nou pa ka rete ladan l. Tout mwen jeneral k ap tande nou la a, Mo dòd la se mobilizasyon jeneral, kole zepòl jeneral pou nou fè yon soulèvman jeneral popilè jeneral pou nou retire peyi a kote li ye la a, pou nou ale vè yon lòt endepandans kote se nou granmoun tèt nou, se pa meriken k ap an twit mete premye minis pou nou men se nou k ap deside, se nou k ap dirije nou e ki ap kondui peyi a nan sans enterè tout moun k ap viv ladan l. Lè m di tout moun an jeneral. Mobilize e dimanch nap tann tout moun ki pa konplis yo nap tann yo sou kou beton an. Nan kesyon edikasyon gen 3 bagay ki enpòtan poun di nou. Genyen yon lèt ouvèt ki tal jwenn gen al gon tèks, tèks sa ki rele Ayiti Manyèl Skolè Inik tèks pozisyonman nimewo 1 ki ke UNNOH avèk gwoup de refleksyon miltidisiplinè sou edikasyon fè ki pran kesyon manyèl inik lan On sèl liv manyèl pou elèv yo an kreyòl ki se yon bagay enteresan, men jan Nesmy Manigat ap ateri l la, li pa ateri nan sans enterè edikasyon peyi an. Il mande ke Nesmy Manigat revize estrateji aterisaj akò yon sèl grenn manyèl pou tout elèv ki ka mennen nou vè yon sèl lekòl e gon pil pwoblèm ki ap fèt rezoud. Donk, jan Labateri la, se tradui y ap tradui an kreyòl tout manyèl pay ki la yo, ki san kontni yo, an kreyòl, sou pretèks liv inik. Liv inik lan dwe on liv ki, ki, en, gen de preyalab ki dwe respekte pou liv sa, pou pwojè sa ateri. Dabò, nou mande fò gen on gwoup miltidisiplinè ki moute pou resanse ansanm de manyèl ki la yo, gade tout sa yo, analize yo, relve sa yo gen kòm feblès e pwodui yon manyèl ki depase feblès ki genyen anndan sa nou gen la yo. E se manyèl sa a ki dwe remèt a editè yo pou yo pibliye. Men zafè chak editè ap fè manyèl inik pa yo nan sans pa yo a pati yon TDR, se yon bagay vagabondaj, se yon bagay n a di ki pa p mennen nou nil pa, ke fè editè fè kòb pandan ke edikasyon rete menm jan l ye la. Nan sans sa a, nou mande ke se yon bon pwojè, pwojè yon sèl grenn manyèl pou tout elèv lan, men fò li byen ateri, fò l respekte preyalab yo. Lòt pwoblèm ankò grav ki gen la a, se pwoblèm fèmti yon seri de klas setyèm ane fondamantal anndan lise yo, ane sa a, ki rantre nan swadizan aplikasyon Refòm Bèna la. Nou konnen ke gen de lise ki genyen 12 klas setyèm ane fondamantal. Lè ou di wap fèmen yo nan lise yo, wap louvri yo nan lekòl nasyonal ki paka menm pran yon grenn klas sizyèm ane fondamantal, se yon pil timoun, se dè milye timoun, jèn ki ou mete deyò lekòl la ki pral tounen gang pou kont lòt Izo, lòt Babekyou e lòt ankò. Nou paka dakò bagay sa. Ido ekri e mesye maniga on lèt tou louvri pou l di l monchè pwojè a pwojè a nou pa gen pwoblèm avèk pwojè a men fòk ou pou chak lise kote ou fèmen klas sila yo ou louvri yon lekòl fondamantal konplèt ki pou akeyi otan delèv ke lise yo konn akeyi si ou pa fè sa se fèmen ou fèmen pòt la sou on pil timoun ki pa ka al peye kolèj ki ap tounen gang nan peyi a. Yon minis edikasyon pa aple pou konstwi gang, w aple pou mete espas nan lekòl yo pou timoun yo vin jwenn fòmasyon pou yo vin sitwayen demen. Donk nou mande Mesye Maniga pou l pran yon kominike nouvo ki rantre kominike ki te mande ki te entèdi pou yo fè enskripsyon nan sistèm edikasyon fondamantal an nan lise yo e mande pou ke dè lendi ke enskripsyon rekòmanse nan tout lise yo pou èske tout timoun ki tap lage la ki ka te ka vin gang pou jwenn plas an nan lise yo nan sans sa pa genyen dènye gout pa bwa son èrè grav. Kote yon minis ka pèmèt li mete andeyò lekòl la dè milye timoun k ap tounen gang, nou di sa p ap fèt e nou mande mesye Nesmy Maniga rapidman pou l tounen sou desizyon sa a. Answit, gon seri de pwoblèm ki dwe rezoud avan lekòl la ouvri. Ansanm etidyan ekòl nòmal, enga, enats ke yo nome depi janvye ki pa ap touche yo fè yo touche. De, kesyon asirans y ap touche kòb chak mwa pa gen sèvis ki bay la, fòk Asirans lan fonksyonèl. Kesyon peye chak le 40, le 50, le 58 lan, sa sispann. Se le 25 yo dwe peye nan chak mwa. 3, Kesyon kidnaping lan, ensekirite a, fòk gwo wòl la ladan l. Nou gen yon korektè yo kidnape, yo di a fè 8 jou, jiska prezan li nan men kidnapè yo. Eske lekòl ap louvri pandan ke pwofesè, paran, elèv pa konnen lè meti yo lekòl, lè y ap fè lekòl la, si y ap tounen, si yo kidnape yo? Donk fòk paran yo leve kanpe! Pou n di non a kidnaping. Pou ke lè lekòl al ouvri, fò nou ka al mennen ti moun yo lekòl pou n tounen. Fò ti moun yo ka al lekòl pou yo tounen. Men nan rejim gang sila nou gen la a, ki ap nouri gang e ki fè ke kidnapè yo alèz yo alèz la a, lekòl la si l ouvri konsa, lè w soti al mennen ti moun lekòl, pa w di w ap rantre. Donk fò sa rezoud kòm pwoblèm. E n ap fini pou n di, pou n denonse Mesye Maniga avèk anpil ti malveyan li gen bò kote l, ki yo yo di an Nou gon liv nou fè 3 zan nou pa dòmi pou n ekri liv lan ki rele Ayiti, Edikasyon, Aktyalite, Anje, Pèspektiv. Missen achte, yo achte liv, yo peye nou epi y ap fè konprann ke nou pran kòb nan ministè. M ach, m ban nou liv mwen, ou peye m liv mwen, ou pèmèt ou di ke ou fè kwè bri kouri e ke fèt ou ban m kòb, ki kòb ou ban mwen? M vann ou liv mwen ke m redi fè e ke ou peye m. Ou pat ka peyem tou nèg pat ka chite li nan ou pa peye li sal nèg ki te ye a fòk ou te peyem ou peyem sak pase ou pa achte ou pa achte ou pa achte bouch mwen ou pa achte disk pwesyon kritik mwen ou achte liv lan donk dayè yo te gen pou achte senmil yo pa achte kantite yo te achte a gon pi lòt liv gon pi lòt otè yo te dwe e kòman e chache nan kad yon pwojè pou sou kesyon sitwayènte yo pa fèl donk sa nap di nespi ni ti malfè bòkte la. Nou konprann jwèt la men sa pa pase e ke nou vann liv lan nou pa vann pou tu kritik nou e ke si lap fè bagay ki byen nap di bravo men lè lap fè bagay ki vagabondaj nap denonse'l jan nou fè'l la e nan ka kesyon materyalis skolè inik lan jan lap fè'l la son vagabondaj li ye nou di fò sa kanpe pou'l fèt kòrèkteman nan ka kesyon fèmti klas sik la mande fondamental yo son vagabondaj son krim fò sa kanpe. Sa a nou klè sou li, kèlswa nèg ki nan tèt ministè a ou fanm nan, si l ap fè bagay ki ale nan sans entèrè edikasyon, trè byen! Men si l ap fè vagabondaj, l ap anfas li, e pa gen yon moun ki ka pale anfas li.